Bonjour bonsoir la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon nap swete ou deja pou pase yon trè bòn semèn an notre konpayi e se parti nou sanble pran nan yoyo kana. Ou byen nou pran nan vwa Martine bò katedral. Wè, se toujou sa la lojik paske quand quelque chose n'est pas bon enben on a toujours tendance à dire ah nou pran nan tèl bagay bò katedral. Bon, nou pral eseye pote kèlke detay ba ou. Nan yon article ki pibliye nan kolòn AyiboPost, ebyen nèg yo vini ak anpil argument Pou montre ke vwa ki difize e ki vini trè viral sur les réseaux sociaux depuis samedi, ce n'est pas la voix de Martine Moïse. E menm lè ke otorite yo menm yo ta konfime, ebyen la se konfizyon total. Vwa nan nòt vokal ki difize pa bò kote anpil medya epi gouvènman an ikonpri kont ofisyèl Twitter premyè dam nan kapab se pa vwa Martine Moïse. Sa se konklizyon travay 2 gwoup ekspè an entèlijans atifisyèl nan peyi Etazini ak Lafrans ki kolabore avèk AyiboPost depi dat 10 jiyè a. 2 gwoup sa yo itilize 2 metòd ak teknik diferan E yo fè menm konklizyon. Konklizyon yo a di konsa, Vwa ki nan nòt vokal la, li diferan pa rapò ak vwa Martine Moïse. Vwa Martine Moïse yo jwenn sou plizyè anrejistreman ki pibliye avan atak sou rezidans prezidan an maten 7 jiyè 2021 an. AyiboPost soumèt ak ekspè yo yon trantèn minit vwa premyè dam nan ki seleksyone. yon mannyè aleyatwa nan plizyè diskou, antrevi, pandan li pran lapawòl an piblik, ebyen, yo transfere nòt vokal la tou bay ekspè sa yo. Ben Toussaint li menm se yon enfòmatisyen epi doktè an entèlijans atifisyèl. Li travay nan Laboratwa Enfòmatik Grenoble ki klase premye laboratwa rechèch an enfòmatik nan peyi Lafrans. Li konstwi yon modèl machine learning pou kapab trete nan yon premye tan anrejistreman otantik vwa Premyè Dam nan. Yon fwa modèl la antrene, li teste avèk vwa endividi, vwa lòt moun, vwa otantik Martine Moïse lan, nòt vokal ki difize pa bò kote gouvènman an, vwa Martine Moïse lan se li menm, se kòrèk, daprè Pradel Henriquez ki se minis kominikasyon e yon dosye anpil medya reprann, sètadi nòt vokal la. Dezyèm gwoup ekspè la ki baze nan peyi Etazini konprann gen endividi ki travay oubyen ki deja ap travay pou gran antrepriz amerikèn ki efektye rechèch sou diskou vwa moun. Dezyèm gwoup la itilize yon lòt metòd diferan pa rapò ak ekip Ben Toussaint an. Men konparezon antre vwa Martine, ki disponib nan plizyè anrejistreman avan asasina prezidan an, ak sa n ap tande nan anrejistreman ki fèt samdi an, ebyen, sanble se pa menm bagay. Ò, otorite yo afime se vwa Martine Moïse. Gen anpil paramèt, daprè ekspè sa yo, ki kapab pwouve ke vwa n ap tande a se pa yon anrejistreman. Otantik. Samdi byen bonè nan maten yon mesaj vokal Martine Moïse ki vin viral nan peyi Dayiti. Nan anrejistreman sila a, yo soulinye gen yon etonant fwadè. Premyè dam nan dekri vagman, wè, ekoute, nou te di sa nan emisyon nou an, vagman asasina mari li epi tantativ asasina li menm li sibi. Sou sa ki gen a wè ak otè krim nan, li mansyone mèsenè yo men san li pa bay presizyon. Mesaj la lese konprann ke otè entelektyèl krim sila a se ta opozan ak rejim politik mari li a. N ap eseye konprann kounye a pou la konklizyon se ke 2 ekspè nan kesyon etid vokal yo vini ansanm avèk aparèy yo, yo fè tès e konklizyon yo an ale nan menm sans, pwouve ke se pa yon anrejistreman otantik. Ekoute! Pou anpil moun kap fè politik, il croit tout simplement que ça c'est le b-a-ba. Menm on ti moun piti ta kapab demele le vrai du faux dans cette note vocale. Par exemple, on a sa femme qui est assassinée en sa présence et puis euh ou menm ou pran plusieurs balles, ou sou kabann lopital. Epi kote w ye a, ou poko ka reprann ou. Epi sa k vin nan tèt ou, se voye yon nòt vokal pou ke tout moun kapab tande. E nòt vokal sa a, alò n ta kapab di, se pa sa k pwoblèm nan, voye nòt vokal la, petèt ou te ka santi ou ka fè yon ti pale. Ou voye nòt vokal la. Men pale, se kòm si se yon moun ki pa t sibi ankenn pwoblèm, ki pa t sibi ankenn chòk pou wè mari w. ki ap trepase, yo asasinen l devan w e ke ou menm ou resevwa plizyè bal epi w pale avèk yon santiman konsa, se kòm si ou ta di ou valide asasinay mari w. Ou konprann? Yon moun ki nan sitiyasyon konsa l t ap pale sou le chòk. T ap gen anpil emosyon e li t ap menm kriye nan nòt vokal sila. Bon, antouka, mwen m kwè gouvènman an ki di se vwa Martine Moïse, mwen kwè AyiboPost ki di se pa vwa Martine Moïse. Men si w ap fè yon ti balanse l, franchman, li 70, 30. 70 pousan an, se pa vwa Martine Moïse. Men 30 pousan an, se ta vwa Martine Moïse paske otorite yo konfime l. Men si w ap fè analiz pa w ou menm, Nou gentan chita sou anpil paramèt avèk ou pou di w ke, ba ekoute, ou menm poze tèt ou kesyon sa, si w te nan plas Martine, eske se konsa ou t ap pale? N ap fèmen kesyon sila a. Nou prale anchene avèk ansyen senatè e ansyen kandida alaprezidans, Moise Jean Charles. Moise Jean Charles ki entèvni ojodi sur les ondes de Caraïbes FM nan kad jounal Premye Okazyon. Moïse Jean Charles kritike lè pwòch de Jovenel Moïse e li asimile asasina Jovenel Moïse la ak yon kou deta. E se nan sans sa a li estime gen nèg fòk lajistis mare yo. Ann tande Moïse Jean Charles. Nou salye fanmi Jovenel Moïse, sitou Madam Martine Moïse e lansanm fanmi li ki yo menm twouve nan Nòdwès avèk nan Nò, Nòdwès, Nòdès peyi a. M kwè nou pran de bra nou pou nou salye tout fanmiy sa yo. Nou salye peyi a, nou salye lemond. M kwè l te enpòtan pou nou te pale avèk Radyo Karayib maten an pa rapò a yon sitiyasyon pou nou menm. Nou pa kwè nou pale vit, men nou dwe pote presizyon. Nou pa pale fò pèp ayisyen. Pèp ayisyen, gon nòt nou te mete deyò deja. Nan nòt la nou te di klèman, lè n te wè dewoulman sitiyasyon an li te etone nou, pou nou menm se t on asasina, sa te ban nou anpil pwoblèm. Men lè n ap gade konpòtman otorite ki te bò kote Jovenel Moïse yo, Sa vin ban nou yon lòt dout e nou vin dekouvri se pa yon asasina men son koudeta ki pase anndan peyi a. Sitou lè map tande Doktè Claude Joseph ki deklare dè le premye jou tout bagay sou kontwòl, sa vrèman etone nou. Pèp ayisyen, tande byen. Maten an map di nou Advèsè politik pa vle di lènmi pou sa. Nou, maten an, n ap di peyi an Leta kraze. Pa gen prezidan, se te sèlman laprezidans ki te rete nan tout grenn sesyon Leta yo. Se sèl li ki te rete pi jodi an, li pa egziste. Primati tonbe, Jovenel te gen tan revoke premye minis ki la a, li te nome doktè Ariel ki poko enstale, pa gen laprimati jodi a, laprimati pa egziste. Palman an disfonksyonèl, pouvwa jidisyè lan bwankay. Yo pa te gentan renouvle CSPJ an 3 jiyè pase a. Se yon peyi tout enstitisyon yo kraze. Men poukisa pandan 10 an pa t janm gen anyen ki fèt? Brèf, nou vin dekouvri sèl solisyon nou gen la jodi a, se tout fòs peyi a ki pou mete tèt ansanm. M ap kòmanse nan kou kasasyon, m ap rive. Map ti rès sena ki rete an. Map pran dyaspora a. Map pran pati politik yo. Map pran òganizasyon de baz yo. Map pran sektè relijye lan. Map pran sektè sosyopwofesyonèl yo e sosyete sivil. Nou tout fò nou fè yon efò pou nou depase enterè pèsonèl nou pou n chache yon solisyon. Sa ki pi vizib la, pèp ayisyen, loni. Yon gwo enstitisyon entènasyonal, Lèzetazini, yo menm, ki fondamantalman atache o dwa moun e prensip demokratik yo, vle kosyone yon koudeta o mepri de tout kad legal. Pèp ayisyen, lè m t ap tande Madam Lalime ki t ap di Mesye Claude Joseph pral rete pou òganize eleksyon trè vit anndan peyi a. Mezanmi, a ki tit? Ak ki lejitimite? Ak ki legalite? Pèp ayisyen, tande byen sa m'ap di nou la wi, nou an danje wi! Pèp ayisyen, nou vle ale a lekstrèm. Nan yon kad de yon sitiyasyon esepsyonèl, kòm nan sa nou ye la jodi a, nan sitiyasyon de twoub, pèp ayisyen, pou yon mi chwazi kòm vizavi moun pou yo pale avè l, yon endividi ki rele Claude Joseph, ki pa ranpli okenn fonksyon nan Leta, paske tout moun konnen, yon arete revoke yon arete. Yon dekrè derevoke yon dekrè. Yon lwa revoke yon lwa. Depi lè yo te fin chwazi Doktè Ariel nan plas Claude Joseph kriz la egziste ankò nan leta. Mwen m pa konprann pèp ayisyen jodi an Claude Joseph pa vle visye okenn piblisite popilè Kou entènasyonal la vle enpoze nou yon bagay. Maten an se sa antèn Radyo Karayib m te vle pale avèk entènasyonal la. Pèp ayisyen, èske se yon gouvènè pa enterim otorite ameriken oubyen nasyonzini vle mete pou nou, yo vle mete ann Ayiti? Èske kominote entènasyonal la de tout bon vre yo vle eleksyon nan peyi a? M pa kwè sa. Pèp Ayisyen, pou koudeta sa ki fèt nan menm moman sa a, epi olye ke moun ki te bò kote Jovenel Moïse ap chèche jistis pou li, olye yo pèdi de sa k pase a, e se kouri y ap kouri dèyè pouvwa. Pèp Ayisyen, pou idivasyon de tip, nou pral reyini avèk tout lòt sektè ki anndan peyi a, non sèlman pou n kondane konpòtman Claude Joseph, E pou nou trennen l devan lajistis paske nou pa deside pran bagay sa a. M pa te vle pale twòp maten an, nou te vle konsantre nou sou sa k pa fèt nan peyi a pou tout peyi a konnen se pa on asasina men s on koudeta ki fèt anndan peyi a. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!